Nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa mèdam e mèsyè sou tvlakayhaiti.com nan dezyèm videyo sa a e ben n ap pran yon ti tan avan menm nou antre pi lwen pi fon anndan videyo a. Ebyen pou nou remèsye tout zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, sipòtè kanal sa a kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a e ki pa janm ebyen sispann swiv nou e n ap di w mèsi pou fidelite w e mèsi lefèke ou toujou kite yon kòmantè ak yon like sou chak videyo nou poste. Enfòmasyon yo cho! Ebyen dosye Lanbè a, dosye Youri a la a, e donk se pa yon dosye ki piti ditou e jodi an la a Joseph Lanbè misye fè gwo deklarasyon e misye menm sèmante hum! Ebyen e Youri Latortue ak Joseph Lanbè ki genlè met tèt yo ansanm la a pou nèg yo foure pye yo donk nan dife a la a pou nèg yo konnen rezon ki fè peyi Kanada li menm ak Etazini pran gwo sanksyon sa a kont Ebyen ansyen senatè Youri Latortue avèk aktyèl prezidan sena a Joseph Lambert yo ta akize nèg sa yo nan kesyon finanse gang, finanse vòlò nan peyi a, finanse move zak kap fèt e nèg yo yo menm ki fè konnen yo pa janm mele nan bagay konsa humm. Antouka gen koze, ebyen gen Stanley Lucas la nou konnen k toujou gen dosye yo, ebyen misye la a misye frape fò e misye mete anpil gwo dosye deyò ke nou pral envitew tande e ou pral sezi tande kòman blan li menm donk li genyen e boulon tout nèg la ou wè kap ouvè kò yo nan peyi a kap finanse gang la kap finanse ensekirite a. Kon blan an deside, ebyen l ap mete nèg yo anba kòd, e Stanley Lucas ki li menm twouve desizyon sa a se pa yon desizyon ki vrèman ta ka fè kè moun sote paske moun ki pou ta anba kòd yo se oligak yo, gwo boujwa k ap finanse bandi yo, ebyen Kanada ki li menm ak Etazini di l koupe viza Youri ak Joseph Lambert, donk ti koupe viza sa pa anyen. Men se pito lè gwo mezi pou ebyen blan an li menm li pran yon fason pou nèg yo yo menm ka chanje konpòtman yo pou nèg yo sispann e donk e ogmante ensekirite a nan peyi a e nèg tou ki pral envesti an Repiblik Dominikèn alòske lakay yo y ap ame gang yon fason pou peyi a pa janm gen sekirite pou yo ka fè plis lajan epi al envesti lòt kote. Nou pral envite w gen tout detay yo anndan videyo sa. Rete konekte bòn ekout tout moun. n ap tounen. Ap travèse a. Li mande konsètasyon, li mande yon priz de konsyans pou tout aktè yo definitivman jwenn yon solisyon pou petèt pa trennen peyi a nan ensètitid ke pèsòn moun pa konnen kisa l ka bay. Paske jodi a sa ki enpòtan, m pa kwè ke se yon lòt peyi ki pou ap raple nou alòd. M pa kwè son lòt peyi ki dwe montre l ke l pi sansib pou Ayiti. M kwè se nou menm. E sa k ap pase an Ayiti a, jan m toujou di l la, gen anpil men ladan, gen anpil moun ki responsab kawo ki an Ayiti a. E mwen kwè ke lesansyèl se yon efò konjwen ki pou fèt pou pèmèt ke nou sòti ladan. E si nou menm kòm Ayisyen nou pa antann nou pou n rezoud pwoblèm nan, m pa kwè lòt peyi ap rezoud li pou nou. Paske pa bliye. Lentènasyonal, sou echikye entènasyonal la, se kesyon denterè ki ap pale, ki ap defann. Sa vle di chak moun ap defann enterè yo. E nou wè akizasyon yo pote kont 2 responsab sa yo, Senatè Joseph Lambert, ansyen Senatè Youri Latortue. Ki jan w konprann akselerasyon Etazini ak Kanada mete nan dosye sa pou sanksyone 2 otorite sa yo? Bon, m pa vle reponn nan plas ni Lèzetazini ni Kanada. Men sa ki fondamantal, mwen panse ke desizyon sa yo, yo dwe motive, yo dwe motive e yo dwe genyen de ankèt ki fèt sou yo. Men an pasan fò nou di e ke peyi yo lib pou yo pran de desizyon kont de moun ke pou yon rezon pou yon lòt, eske yo santi yo an konfyans avèk moun sa yo, eske politik moun sa yo ap mennen an e lale nan lin pa yo ki diferan ki genyen. Sa vle di, chak peyi gen libète l, gen souverènte l pou l pran de desizyon kont de sitwayen atravè lemonn ke yo twouve pou yo menm ki swa enkonpatib avè yo oubyen pou yo si yo genyen swivan ankèt yo, swivan ansanm de bagay, swivan lwa lakay yo, yo ka pran de desizyon. Men mwen menm kòm sitwayen ayisyen. e se pa leta ayisyen oubyen lejislasyon ayisyèn ki pou sanksyon, m pa ka eksplike l. Gen jounalis Asad Volcy ki li menm tou li wè li tonbe anba yon sanksyon, yo koupe viza l pandan li rive Etazini, yo voye l tounen an Ayiti. Li di yo poze l kesyon sou 2 lidè politik, 2 responsab politik, pami yo ou menm. Kisa sa di w? Antanke aktè politik, antanke moun k ap fè politik anndan peyi a, e pwobableman e nan nenpòt ki dyalòg, nan nenpòt ki e sikonstans e non m kapab e kapab site. Men kounye a se nan ki sans e a ki a ki a ki enterè. pou ki sa e pou ki motif, se sa ki fondamantal. Anpil enfòmasyon ki di yo koupe viza w oubyen si w gen rezidans yo sanksyone w, ou tonbe anba sanksyon? Mwen menm m pa, se pa, se pa preyokipasyon pa m pou m di w Ketya. Sa pa preyokipasyon m kesyon viza, kesyon rezidans, kesyon bagay. Ou konnen mwen menm mwen toujou di sa, mwen gen yon sèl peyi ki rele Ayiti. Eh on moun ki zanmi Ayiti ou zanmi ou pa zanmi Ayiti ou pa zanmi sa vle di motivasyon pam se Ayiti e se sak fèm toujou di chak moun eh yo gen enterè pou yo konstwi peyi a paske ou pa gen lòt peyi ou pa gen yon peyi de rechèch. Sa li pa fè pati de preokipasyon m. Eske paske m pa yon moun ki menm enterese vwayaje, paske m pa vwayaje souvan. M vwayaje petèt lè pa egzanp m gen yon nesesite pou vwayaje oubyen yon misyon E mwen menm mwen panse ke mwen toujou prè pou m kolabore e nan kad enterè Ayiti avèk tout lòt peyi. E se pa preyokipasyon pa m nan moman sa. M pa ni kontakte e ni sa pa fè pati de preyokipasyon m. Bon, e an jeneral an politik e. Fò toujou gade aspè global la pou ka konprann yon seri de aksyon patikilye. Paske nèg yo gen dwa ap eseye mete pousyè nan je nou pou nou bliye lesansyèl. E fò pa bliye ke se poutèt kowoperasyon nou avèk blan an, gen de moun ke blan sèvi avèk li pwal touye prezidan nou le 7 jiyè 2021. Donk pou mwen menm antank ayisyen e pou pèp ayisyen an, gen 2 dosye ki enpòtan. Ki blan ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moise Ki oligak, ki politisyen ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moise? Pou ki sa yo sèvi avèk yon kowoperasyon de sekirite avèk Diye? Yo twonpe vijilans fòs de sekirite peyi nou e fè kolonbyen vin touye prezidan lakay nou. Jiska prezan poko gon repons pou sa. Nèg yo te di gon rapò FBI ki tap sòti, rapò pa janm sòti. A kiyès ke nèg y ap koopere on premye minis ki enplike nan touye prezidan an? A kiyès y ap koopere oligak ki responsab ensekirite andedan peyi a? Donk pou mwen menm, 2 dosye ki pi enpòtan pou peyi a se, kiyès ki touye prezidan nou? Poukisa nèg yo pa ka ban nou blan ki enplike nan touye prezidan an? Dezyèm dosye ki enpòtan pou nou, se dosye ensekirite a. Fò blan an pa pran Ayisyen pou egare. Ka ensekirite a nan peyi Dayiti l gen 4 etaj. Premye etaj la se gang yo. Dezyèm etaj la gen 4 kategori moun ladan l, ofisyèl nan gouvènman an, lidè politik, jij, komisè gouvènman avèk manm CSPJ k ap lage gang pou kòb. avèk ansyen palmantè. Nan twazyèm etaj ensekirite a ou genyen diplomat kowonpi, ansyen prezidan avèk oligak. Nan katriyèm etaj la, ou genyen blan ki fè pati de elit globalis kowonpi ki vle vin vòlè sa nou gen nan peyi Dayiti anba tè peyi Dayiti avèk blan rasis yo ki vle tabli sistèm eksplwatasyon esklavajis lan. Blan byen konnen ke lè w ap goumen kont ensekirite, se pa tèt la ke w kòmanse. Sa vle di, lè blan al frape, blan al frape Oussama Ben Laden, blan al frape Kassim Soleimani, blan al frape Al Baghdadi. Ki jan fè ke depi 16 mwa, blan ap pase nou nan betiz, li pa vle manyen okenn nan oligak yo ki se sous ensekirite nan peyi a? Fò nèg yo sispann pase nou nan betiz menn. Kijan fè blan an poko revoke madan Lalime ki prezide on katastwòf nan peyi Dayiti se sou je l ke prezidan nou asasine. Poukisa madan Lalime nan figi nou toujou. Blan ap pase nou nan betiz menn. Sa vle di se yon divèsyon kap fèt la. Se sa pou moun yo konprann. Ahh pousyè yap voye nan je nou monchè e ti egare k pa al lekòl ki konprann gon bay serye k fèt la. Kòmsi ou pral cheche ensekirite se youri a lanbè ke w pral manyen anvan. Monchè fò nèg pa gade wè. M gen dwa gen pwoblèm a youri, m gen dwa gen pwoblèm a lanbè N ap diskite pwoblèm nou, n ap rezoud yo. Men pa gen okenn blan k a pral imilye on prezidan sena peyi m, k a pral imilye on ansyen prezidan sena peyi m. Se vre m gen pwoblèm a nèg yo, men si w ap konbat ensekirite a tout bon, premye moun pou manyen se oligak yo, avèk blan ki fè pati de elit globalis kowonpi an k ap finanse enstabilite politik nan peyi Dayiti pou mete gouvènman tranzisyon pou vin vòlè sa nou gen anba tè peyi Dayiti. Fò blan an pa pran nou pou egare menn. Donk Stanley kounya la bon se sur et certain nou kòmanse wè pi klè e kounya la ki aksyon ke nou ta dwe fè la paske wap gade jodia la pou pa di yè e devan biwo premye minis lan nou menm kanada nou te kanpe ap mande ap fè de revandikasyon men kisak ta dwe pouswiv Premye kote pou yo kòmanse mare Kanada, se blan globalis kowonpi kanadyen k ap mete enstabilite politik nan peyi Dayiti pou yo jwenn kontra minye. Nèg yo te fè dènye kontra kowonpi minye yo an 2012, kote nèg yo ta pral vòlè 70 pousan Lò k anba tè nan peyi Dayiti, youn nan min lò ke nou genyen se nan Nòdès lan, se yon lò 24 kara ki vo 30 milya de dola ameriken. Se blan globalis kowonpi Kanada ki dèyè enstabilite politik nan peyi Dayiti. Sena a te revoke tout kontra minye sa yo nan yon rezolisyon ki te pran an 2013. Depi lè sa a, blan kowonpi Kanada ap finanse enstabilite politik nan peyi Dayiti. Poukisa yo poko mare blan sa yo. Fò nèg yo sispann pase moun nan betiz tande men. Sa vle di fò nou kontinye mobilize pi rèd medam mesye, kontinye aksyon yo jiskaske rezilta tonbe men eske rezilta sa ap janm tonbe tou piske nou wè se yo menm ankò kap pwoteje parèy yo Stanley eske yap jann fèl piske l nan enterè yo. Bon bon bagay gade. Ayiti siyen yon dokiman avèk tout lòt peyi nan zòn nan ki rele la Charte Démocratique Régionale. Lè nèg yo touye blan yo patisipe nan touye prezidan lakay nou, 58 tièm prezidan, le 7 juillet 2021, il y a eu interruption de la Charte Démocratique. Ni Kanada, ni Lèzetazini pa mande aplikasyon de la Charte Démocratique. Poukisa? Eske se pou pwoteje blan ki patisipe nan touye prezidan an? Fò nèg yo pa pran nou pou egare menn. Nou gen moun nan sosyete a nou gen pwoblèm avèk yo, n ap rezoud yo antre nou. Men kesyon blan vin pase nou nan betiz, voye pousyè nan je nou, mwen m p ap pran nan sa a menn. An ou pa vle manyen oligak yo epi se ti nèg nwè yo pral manyen menn. E menm bagay nan afè touye prezidan Jovenel Moïse wi. Nèg yo mete Dimitri Herard anba kòd, yo mete lagè l sivil anba kòd, epi tout oligak ki nan touye prezidan yo, youn poko anba kòd, epi se lakay nèg yo. Kay blan an ke wi. Fò nèg yo sispann pase nou nan betiz wi menn. Men an menm tan Stanley, jodi a la, eske mesye sa yo ki tap travay pou sistèm sa, pou swadizan blan sa yo, eske yo pa ta dwe kòmanse pran konsyans pou konprann ke jodi a nou gen yon grenn Ou wè sa kap fèt la a nan nan bay Youri a lanbè la a, son gè dè klan ki genyen. Son gè de klan. Ayiti ke gen blan ki gen gen gen blan kap goumen pou Ariel gen blan kap goumen pou Fritjean gen blan kap goumen pou oligak yo a Mateli epi nan mitan blan sa yo gen gen nèg kap fofile non pa anba ok pase banm di yon bagay Si nèg yo te vle sanksyone tout bon monchè nèg yo pa tap vin pase moun nan betiz la a. Nèg yo konnen ke si gen sanksyon ki pou bay se 16 kategori ke l dwe ye ok. Kijan fè ke nèg yo pa aplike sansyon kont 16 kategori moun ke yo ta dwe aplike kontre yo? Kòmsi nèg yo pa konnen ke si yap aplike sanksyon se 16 kategori de moun ki dwe tonbe anba sanksyon yo? Oligak yo gen 15 pou sa youn nan oligak yo poko manyen ansyen prezidan ki nan gang gen 3 pou sa yo poko janm fè anyen ofisyèl ki nan gouvènman ki la ki nan gang gen 13 senatè an fonksyon gen 3 ansyen palmantè gen 17 Manm CSPJ, jij, avèk komisè gouvènman k ap plage gang pou kòb oubyen k ap pwoteje yo gen 32. Komisè lapolis k ap kowòdone aksyon Fantom 509, yon òganizasyon kriminèl gen 4. Polisye ki nan gang gen ant 150 e 200. Jan lapolis avèk sòlda kanadyen ap trete moun nwa o Kanada. Si se konsa yap trete moun nwa o Kanada, kisa yap vin fè an Ayiti menm? Ou wè videyo a. Donk nou konprann hein jiska mentnan se se sa ke nap pale la se pwoteksyon se fason ke yap pwoteje gwoup oliga e wi yo pran apeprè an di yo pran youri pi yo pran E Joseph Lambert, men sa poko, sa poko aksyon an sa. Nou toujou di l, an nou pridan epi fòk nou kontinye avèk aksyon. Lè n ap di w jwi, nou pa vle jan de bagay sa yo pafwa moun yo panse se yon pwoblèm ke nou genyen. Vwala. Ok Stanley, nou t ap eseye ajoute Salomon Souling nan, men malerezman nou wè ke bon sa pas pa. Wi donk wi sanble an nou avanse pou moun yo konprann byen e kesyon sanksyon sa se jwèt e men an menm tan nou menm fòk nou poze de zaksyon se sitou kisa ke nou dwe fè la fòk nou pouswiv avèk motivasyon avèk mobilizasyon yo. Bon, kote nou tap pale a se entèvansyon militè ok. Ayiti pa bezwen okenn entèvansyon militè blan rasis nan peyi nou ok. Nèg yo ale Kosovo yo bati yon lame Kosovo. Blan yo ale an Irak yo bati yon lame an Irak. Blan yo ale menm nan vye Afganistan yo bati yon lame Afganistan. Non sèlman nèg yo refize bati lame ki nan konstitisyon nou, nèg yo refize bay ni lame ni lapolis nou zam. Poukisa? Pa gen 2 semèn de sa, prezidan Repiblik Dominikèn nan, Abinader, di l ap kòmande zam a ekipman pou lame li, l gentan jwenn yo. Yon lame ki fè jenosid sou nou, y ap ba li zam. Epi nou menm, ou tande kolonèl lame nou ki di depi ou bay lame a zam, ti gang sa yo la, y ap kraze yo san pwoblèm. Poukisa nèg yo refize bay lame nou zam? Nèg yo vle kenbe nou vilnerab. Donk fò Ayisyen. entelijan menn. Donk si blan an bezwen apre sa blan an vin fè nou nan tiye prezidan nou menn pran pòz diye pou vin tiye prezidan lakay nou si nèg yo vle ede nou se pa entèvansyon militè menn se zam pou yo bay lame a lapolis e jounen jodi a e poutèt sa gon santiman anti blan nan peyi a. Si nèg yo konprann sòlda y ap desann konsa, mwen m gentan fè similasyon an. M s on spesyalis an devlopman politik ke m ye. Se la premyè fwa depi 1928, 1930, Dechalmay, Peral, se pou la premyè fwa sòlda blan pral pran katouch an Ayiti menm. Mezanmi bon bon kote prezanp akizasyon sa yo nou wè yo kanmenm pale de trafik de dwòg pou Youri Latortue e Joseph Lambert. Gade, gon bagay yo rele due process an anglè ok. Gen sa yo rele procedure régulière. Nan ka pa nou, yo ta arete yon prezidan sena nou. Kate e Fouel Celestin. Yo te jije l Miami. Yo te montre prèv yo. Yo te pran dè aksyon. La a ou pa ka rete paske gen dè klan politik k ap goumen nan Washington epi chak klan ap bay ti non pa anba epi pa gen pwosedi regilyè. Lobeyis, lobeyis. Lajan ap bay anba anba. Se sa. Mateli gon gwo under secretary on ansyen under secretary pou afè politik kap fè lobby pou li donk yo paka manyen mateli. Nou tande medam mesye. Epi se moun sa yo kap pale w de koripsyon. E oligak yo gen gwo lobbyist Washington ou paka manyen yo. Li paka konsa menn. Depi w gen zanmi bò isi w gen koneksyon bò isi a pa gen anyen ki ka rive w non li paka konsa menn. Nou menm Ayisyen nou konnen ke ensekirite a gen 16 kategori ladan l m sot ba ou yo. Sa nèg y ap tann pou manyen 15 oligak yo? Nou pa egare frè m. Men antouka se su e sèten bagay yo kanmenm bokou plu grav ke n te kapab konprann medam mesye. Men, èske jodi a la a, yon moun tankou Joseph Lambert, yon moun tankou Youri, aprè tout akizasyon sa yo, èske yo menm, yo pa ta dwe sòti nan silans yo, yo pa ta dwe kòmanse pale, Ban m bon denonse bagay, konplo sa bon yo bagay ki ki pa sou do yo a? lojik, gade mwen menm, mwen menm, gade, se 2 prezidan ameriken ki fè m vin devlope yon enterè dan la politik amerikèn lè m jèn, m jèn, m te gen ki sa a? 17 18 an 19 an apeprè se prezidan Carter avèk prezidan Reagan 2 prezidan ameriken sa yo vin fè m enterese a la politik amerikèn akoz de pozisyon yo te genyen sou demokrasi se sak fè demokrasi a son bay m vin travay ladan tèlman ke bay sa te vin gon enfliyans sou mwen. Sa k fèt la a pa fèt selon lè pwosedi regilyè. Se klan politik k ap goumen Washington k ap pran desizyon sou yo di. Y a pa eu de procédure judiciaire. C'est le président d'un Sénat de mon pays. C'est le président du Sénat de mon pays. M pa di Lanbè koupab oubyen Lanbè inosan non. E pa sa m ap di la a menm. E pa sa m ap di la a. Ayiti ke demen maten si map arete yon prezidan sena ozetazini m pa ka jis sot yon kominike m di a misye te nan dwòg non monchè ya de pwosedi a swiv. Gade gade banm di yon bagay menm lè nèg yo ap sanksyone oligak ris yo nou pat jwenn tout non yo la menm? Kijan fè nan peyi Dayiti jiska prezan n poko jwenn okenn non d'oligak ke yo sanksyone? Quand il s'agit des blancs de l'Ukraine, yo gentan konn non tout oligak Ris yo. Oligak peyi Dayiti ki tiye prezidan nou, ki mete gang andedan peyi a, poukisa nèg yo refize manyen oligak yo? Gen 15. Wè nou menm ti nèg nwè menn, fò n leve bonè e pou n pa pran nan kou menn. Mwen son ti nèg nwè mwen ye. Pa gen nèg ka pral fèm degrade yon ti nèg nwè parèy mwen pandan wap pwoteje oligak. E se la enjistis lan ye. Gon jan pou bagay yo fèt. Men antouka mwen espere ke mesye sa yo, yo menm tou ya va kòmanse pran konsyans ke entènasyonal la se itilize yo tap itilize yo, lè yo fin itilize yo jete yo. Mwen espere ke sa ap sèvi yo leson kanmenm e sanle. Fòk yo konprann sa tou wi. Jodi a la pou yo mete yo bò kot peyi an, li lè li tan pou yo kanpe pou Ayiti. Sa se se son gon leson kan menm nan sa. Nou menm kap fè politik mesye silvouplè prene nòt gade sa kap pase la gade kòman yap jete yo ou menm pa antre ladan mesye ann ale. Ebyen si nap toujou bat enfòmasyon yo ebyen nou wè la desizyon ki pran bò kote Lèzetazini e jisteman Le Kanada ki ta fè miz an akizasyon le senatè Joseph Lambert e Youri Latortue e nap pale Joseph Lambert ki li menm ki pale la di ni e genyen egalman e genyen egalman Assad Volcy ki li menm pale ki jisteman fè eta kòman ki jisteman otorite migratwa ameriken yo yo te kesyone l, ebyen n ap sezi tande. Joseph Lambert ki deklare, medam, mesye, ki te mèt bann soulye nan pye l, l ap l ap jisteman endike yon batri davoka pou kapab defann li ansanm avèk Youri Latortue. Joseph Lambert lanse yon apèl bò kote jisteman tout moun ki renmen l yo, medam, mesye, pou ta kolekte yon fon pou ke yo kapab peye batri davoka sa a, ke yo pral gen pou yo ensikle sou pe devan pou kapab al defann li jisteman devan lè zotorite jisteman jidisyè dèzetazini e di Kanada. Ebyen, nou wè enfòmasyon medam mesye, e pou fè swit avèk jisteman aktyalite a, y ale vit! de l'actuel President du third du Sénat, Joseph Lambert, ki ta rap, ki ta deja rapatriye nan peyi a, nan pa de pitit gason Joseph Lambert mete sou sa, e ke otorite amerikèn yo ta menm deside rapatriye nan peyi a, medam, mesye. An, an mete sou jisteman anviwon yon 40 pèsonalite politik e ekonomik ke yo menm genyen men yo tranpe nan dosye, e. Sipòte gang anndan peyi a ebyen Trump lanmè Youri Latortue ebyen sa fè koule bokou de lank dan lopinyon piblik nan moman nap pale la tout kote nan peyi dayiti moun ap opine de desizyon sa e anpil moun tou di ni bat bravo pou yon tèl desizyon. Eske nou kapab di medam mesye pandan se tan nou konnen lèzetazini pat janm anfavè nou an ayiti Èske pandan yo pran desizyon pou yo sanksyone Youri Latortue e Joseph Lambert, èske sa vle di yo renmen nou pou otan? Ansanm de kòmantè sa yo nou pral genyen pou n fè yo pran apèsi nan edisyon enfòmasyon sila. Pandan se tan nou pral genyen jisteman, pandan se tan nou pral genyen kòm envite, a. Nou pral gen kòm envite Zan Delikat ki pral jisteman bay opinyon li sou fè aktyalite a parapò fason sa yo ap domine la a e swit avèk jisteman desizyon Tout Ansanm sot pran avèk Le Kanada kòm kwa jisteman y ap aji pou yo mete fen avèk moun k ap sipòte gang ann Ayiti. Salomon. Enben, nou kapab di la, Leonel, jouk jodia la, pa rapò avèk Joseph Lambert avèk Senatè Youri Latortue, yo menm, bagay la soti mal pou yo, enben yo etenn karyè politik mesye sa yo. Non sèlman yo etenn karyè politik mesye sa yo, si yo negetan pa gen kòb ann Ayiti, yo mèt tou di, yo mèt rekòmanse, yo pa konn ki biznis yo pral fè la, paske non sèlman yo konn sèl viza yo, y ap voye plis yo pati, sa ki plis yo lòtbò. Ebyen yap tou bloke kont yo. Ebyen jan ke Leonel te di la, ebyen nou wè Joseph Lambert li menm bò kote pa li mande sou se patizan se patizan li yo pou wè kòman yo kapab ede l jwenn yon batri avoka pou yo kapab ede l peye a bagay a bagay a bon e nèg yo tèlman alèz a la bon èske m pa konn kiyès Lambert mande pou kout men sa èske se moun li konn abitye e e e e e vòlè ansanm avèk yo paske. Alo? Paske, lè yon nèg fè w pèd tout tan sa pou nan yon sena, ou pa janm e, ou, ou pa se depite, ou vin, ou vin senatè, jodi a la kounye a la, e ou, ou pran lajan peyi a. Mwen m te toujou di nou sa, mesye, pa bliye li te pran mè, yo akize li antanke moun pandan li nan sena, l t ap tiye moun. Mwen m te toujou yo sa. Depi lè Jovenel Moïse te la, se yon parleman ki te gen yon repè de gang. Ayiti majinè nèg ou wè ki andan parleman an. Si te gen yon nèg ou wè ki te ki te an titèt plizoumwen, ou wè byen mnde. Ayiti se yon palman, se gang, se kidnapè, se dwòg dilè, se vòlè, se nèg ki nan abite tiye moun. Tout nèg se yo ki wè yo nan paleman. Sa vle di, si te gen yon bon direktè lapolis, 13 janvye 2020, Prezidan Jovenel Moïse li K10 ap pran de chèf Sena an, li voye yo ale, enben li konstate kap diskite Paleman an, li voye yo ale, sa w tande a tou gon kidnapin anraje ki leve sou Prezidan Jovenel Moïse, menm Prezidan Jovenel Moïse pa ka konbat sa. La, gen anpil moun kap poze. Jodi a, lè w tande ap pran sanksyon kont nèg isit, Ann gade ki depi kiyès nou rele mize. Nou gon kidnapin la ke nou pa menm ka kontwole jiska no jou e de jou an jou vin pi mal. Nan jodi a nap poze tèt nou kesyon pa rapò avèk e palemantè sa yo di li eske e non sèlman nou wè Valide Joseph Lambert e Louis Latortue men gen lòt palemantè fòk ta rive sou yo tou. Kote gen lòt palemantè jodya fòk yo rive sou yo. Joseph Lambert Youri Latortue se sa n se sa nou pwodise ba nou. Men gen lòt gwo pwason la ankò. Gen lòt gwo reken la ankò. Paske jodya la m panse ke peyi a dwe alon souf. Paske lè nou pran dete de jèn gason olye nou kreye inivèsite, olye nou kreye lekòl pwofesyonèl, Nou pran kòb sa, nap gaspiye la se dam pou yo gaspiye lavi moun pou anpeche dyaspora antre nan peyi a dekwa pou n pou yo ba nou pwòp pòs nou dekwa pou yo vin chèf anndan peyi a enben jodi a tou m panse ke fòk yo kòmanse atake dezyèm Voila Salomon nap mande w ban n yon minit Salomon ak avèk Elaynol e medam mesye ou konnen se su e sèten nou pap ret twò lontan kanmenm men nou gen yon sipriz pou nou jan ke nou te pwomèt ou e nap salye e konfrè nou Stanley Luka e paske sa kap pase avèk peyi an la se su e sèten fòk nou eseye konprann fòk nou pale avèk moun ki gen konesans ki kapab ban n yon lekti ki klè e nèt e presi. Frè Frederic Magloire Leonel, sa vle di jodi a la, fòk nou ale nan nan chanm dè depite a, pou n al gade anndan chanm dè depite a, konbyen nèg tout k ap vòlè anndan paleman, yo ta ki nan kidnapin, k ap prepare eleksyon yo. Nou ta pou n al gade nan sena a ankò, konbyen nèg la jodi a ankò. Sa vle di ann Ayiti depi w depi w akize nèg la nèg la di w pèdi fòmasyon. Ou bay prèv? E jodi a la, mwen m pa bezwen gen prèv pa rapò avèk nèg ki te, majorite nèg ki te depite, majorite nèg ki te nan e nan sena, pa, yo pa, san sèman yo ta rive chèf, yo jwenn yon pwogram ki ta kraze li, yo ogmante, yo alimante l plis. Olye yo kraze gwoup Ulex la ki jwenn ki gen zam nan men yo, sa yo fè, yo kenbe yo la kòmkwa lè yo bezwen al nan eleksyon pou yo itilize yo. Ebyen jodi a men konba la tounen nan men nou la. Nan Jakmèl la, anpil jèn yo al yo yo yo denonse mete flanbe pou yo pran le pa mete Sanon. Lò de nou nan Artibonite lan la anpil gang denonse ui Latòti. Pa rapò avèk ee relasyon l genyen avèk de de nèg ak zam. Jodi a m pa pale sèk senatè lan.